Men on s'excuse paske se pa toujou evidan e pou jan moun yo renmen vwa e pi pou wap tande RL prod kap pale e pi ou pa telman tande kisa lap di bref euh m panse ke sa va s'aranje ojodi. Alò jist avan nou komanse fòn di ke genyen yon fan ben li jalou anpil paske gen anpil moun nap salye sou chanèl la ben ekoute li menm li pa jwenn salitasyon e sepandan map gade yon komantè e pi kelken ma anvwaye Une photo se mon ami Alix depuis les Etats Unis epi l di m konsa ARL po di faut saluer cette personne parce que trop de jalousie epi m di ben écoutez je vais faire ça aujourd'hui et se nan sans sa map profite salye yon fan enkondisyonèl ki se Osnel Delva ebyen big up mon frère m panse ke pap gen jalouzi fwa sa alors nap profite tou voye big up bay zanmi nou Alix Georges. Et puis, euh, Madame Ancienne Bossé et tous les autres fans de R.L.Poudre, les gens euh, qui prennent un attachement tout à fait infaillible pour ce chanel. Alors, c'est parti pour votre émission. N'abdi que euh, genyen yon zanmi yotevou informasyon banon, kom kwa famil te bezwen gen nouvel li du kote de Meksik, particulièrement nan zon Tapachula ou bien Tijuana. Fon di ke Nou menm, gen anpil moun ki remèsye nou paske nou ap fè yon travay eksepsyonèl. Nou pa sèlman ap enfòme moun, men ekoute, nou fè sa n ta kapab rele yon sòt dentèkoneksyon familyal. Paske y a dè jan ki son ann Ayiti, y a dè jan ki son aletranje. Lè jan ki son aletranje, sa fè yon bagay ke moun ki ann Ayiti yo pa tande vwa yo. Dè fwa yo konn enkyè. Se sa k fè yo te mande enfòmasyon sou sitwayen sa a ki se Kendy Désir, 39 an, moun. nan zòn Kafou lan, patikilyèman Bochèt, ebyen, yo te bezwen gen nouvèl li. Bòn nouvèl se ke Kendy Désir, il est là, il est vivant, il se porte bien là. E nou te fin fè emisyon epi genyen 2 fàn ki rele nou pou di ke Kendy Désir avèk yo. Ok! Misye travèse, tout bagay anfòm pou li, sof ke telefòn li tonbe an pàn. Donk lap ranje telefòn nan donk nan pwochen jou yo se sure ke nap genyen nouvèl Kendy Desir. Donk sak fè mwen pap bay nimewo moun ki kontakte m yo bon nou konnen gen anpil eskro nan lari a nou pral pale de sa tout alè men fòn di ke sitwayen sa ki te mande m nouvèl Kendy an li kapab rekontakte m epi Mwen menm m ap mete l an kontak avèk zanmi sa yo ki te voye mesaj ban mwen epi entèkoneksyon an ap fèt. Genyen yon sitwayen. Son non se Dorvil Robens. Un citoyen. Un homme qui parait sérieux sur son visage. Pourtant, derrière ce visage se cache un escroc très professionnel. M pral bay nou istwa wi. Non menm jenn medam ki sou Facebook yo. Nou menm ki bezwen fè komès. Nou menm ki petèt nan difikilte pou n jwenn dola. Ben ekoute an maksimòm de prekosyon. Paske gen anpil moun w ap gade nan lari an. Aparaman ou ta kapab di se moun de byen. Paske ou wè sa franchman li make sou vizaj yo. E poutan poutan la lit en faveur de l'intégration de la jeunesse, au point que a affiché un parti politique. Mais l'y a l'autre bagaille à mené à côté de il fait commerce Ça ça veut dire il change de devise. On lui donne des gouttes et il vous facilite en retour les dollars. Et puis, Se la a, medam yo pral pran nan kout pa konprann, paske se kelken quand il parle, il est très sage. Sa w tande a la a, gen anpil medam ki ap fè komès, moun tou ki bezwen dola pou al fè yon seri de aktivite, yo voye dola bay misye. Ces gens là, elles se trompent par naïveté, paske ou pa ka wè yon moun sou Facebook epi ou chwazi ou lage tout kò w ba li konsa, men écoutez! Il est sage, li eksplike, m ta kapab di, kòman structure li a fonksyone. E pwi la, m ta kapab di gen anpil ti goud Ayisyen ki pèdi lavi yo paske j'ai une amie, je vais pas donner son nom paske cette amie là m'a envoyé tout ça. Tout fil konvèsasyon li avèk li avan li te ba l kòb la paske li fè yon deposit de 50 mil goud et plus voye ba li sou pretèks ke l ap fè l jwenn dola. yon kantite dola ki pwopòsyonèl ak kantite kòb sa ke li voye a. Epi anpil tan pase, demwazèl la pa janm jwenn lajan l mezanmi. Sa w tande a la a? Lòbèy pete antre yo, move pwopo ap echanje, e se la a yo pral dekouvri vizaj kache mesye Dorvil Robens. Donc, en pile parole parler. Mais écoutez, la chance à elle, ces filles-là, ils ont alerté la police et la police arrivait, mettez main sous citoyen ça. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que, bah, là, devant tribunal, parce que c'est un escroc. Et puis là, il y a des gens euh, qui font partie de ce clan, capable même dit de ce gang, Mounsa, commencé à mettre pression. Écoutez, là, moi, je vous dis, halte là, monsieur. Et si y a de femme, je di, Mesye e dam, mesye a nan move zafè, si l nan move zafè, paske lè w pran kòb nan men yon moun sou pretèks ke w ap fè l jwenn dola, li pa ka jwenn li, la se deja yon vòl, e se pa prete w prete nan men moun nan, donk yo ka arete l. Si yo arete l pou sa, sa vle di, se move zafè. Men, nou menm tou mesye, silvouplè, nou pa ka ap kreye fo kont, oubyen n ap pale nan non nou dirèkteman pou nou fè presyon. Sou moun yo kòmsi yo pote plent nou konn kote yo ye nap rive sou yo ben ekute kòmsi yo menm tou yo pa gen moun ki kapab rive sou nou tou se pa posib sa e la nou ta kapab di se la wi sistèm jidisyè la gen pwoblèm ou ka rive la ou wè mesye sa de twa jou l deyò ankò. ap fè lòbèy wi. Men antouka, je tout lè konvèsasyon, Eske je dwa pibliye ou pa? Pou pwoteje lidantite de la fi, je ne vè pa pibliye. Men ekoute, mesye sa a, ou mechan anpil. Ok. Bon, nou pral kite w avèk 2 son. Mwen toujou alète nou sou sa. Lè m di nou ke gen yon seri de moun ke lapolis arete, mwen m pa poste yo. Si nèg la son bandi notwa, se kelken la repiblik konnen? Je poste. Men ekoute, si se 2 moun la polis pran nan arimay, epi sa w tande a la yo gen chaj, yo retni kont yo, ou pap jwenn foto sa yo poste sou RLprod. E se la a m panse ke mwen menm m gen rezon. Paske m gen rezon yon kote pwofesyonèl, men m ta kapab di pa Dan la lojik de prezève lidantite dè pèsòn zarete, m gen rezon tou paske banm di yon bagay. M toujou di non sa. Si yo arete yon moun, moun nan inosan mezanmi. Lapolis afiche foto l. Mwen m mete l. Demen si Dye ve. Ki sa fanmi moun sa ak moun sa pral di m paske m te deja rann viral foto moun sa. Eske nou konprann? Donk se sa ki rive Okay, gen yon sitwayen ke yo arete e pi sitwayen sa li menm se te yon inosan. Aprè odisyon, yo deside relache l. E poutan sa foto ete poste sur le site de la pnh ou sur la page de la pnh sur Facebook. Donk na konprann kounya. Sitwayen an pale, komisè. Richemond pale tou men nap kite w tande komisè la epi aprè nap vini avèk sitwayen sa a epi aprè nap boukle. Bonswa Rene, laprès ekrite, laprès televize, laprès an liy ki la ansanm avèk nou. Jisteman nou te konvoke laprès pou n pale sou entèpelas, 2 entèpelasyon ke nou te fè o nivo boulva kate chemen yè a mèkredi. Donk nou te entèpele Augustin Ergy, 23 zan, misye se kamayon. Nou te entèpele se Pierre Ricardo alyas Ti Blada, 30 an, pou anlèvman, kidnaping, kont ranson, brakaj, vòl a men ame e asasinay. Efektivman ke nan maraton ki tap fèt Okay la, te gen youn nan viktim yo e ki nan viktim Martissant ki te kidnape e ki te pase plizyè heure de tan nan men bandi yo. Mesye sa e mesye sa yo, yo abite Kavayon. Se pandan maraton ap fèt la, viktim lan wè misye e viktim lan pwoche, li sètifye li wè se misye menm ki te e ki te rantre avè l e se li menm tou ki t ap temwanye ki te di filen pou ke lajistis ap fè dè entèpelasyon nan peyi kote ensekirite a ap vale tèren e nèg ap fè dezòd, donk kounye a la nou jwenn anpil moun k ap pale, k ap kritike e kòmsi se abi n ap fè. Nou p ap fè pèsonn abi. Sof ke nou gen dè nou gen dè enfòmasyon si a san pou san ke Augustin Ergy li patisipe nan kidnaping, li patisipe nan asasina, nan lanmò polisye Filè a Matisan e se poutèt sa ke nou menm nou fè entèpelasyon. Lè nou rive nan komisarya a, lè ou entèpele yon moun sa pa vle di ke ou arete pou sa. Donk yo gen pou yo kwizine ou, lè yo kwizine ou, si tout fwa ke chaj yo reproche ou la li pa kenbe, y ap voye ou ale. Pou mize yo ap voye ou ale, se sa ki fèt, ki fè ke e Sen Pyè Rikado Alyas Ti Blada li menm li te ale. E nou dwe kenbe Augustin Ergy paske li menm li se enplike fousyèlman nan kidnaping, nan vol a men ame, nan anlèvman e nan asasina e polisye Filen Moris. Donk se poutèt sa ke nou la maten an. Men avan ke mwen menm mwen resevwa de kesyon, map pase nou map tande e viktim lan ki ap pale nan telefòn paske m te di l sa. E li prè pou li menm li pral talè li prale nan SDPJ li pral bay deklarasyon l pou popilasyon an kapab wè a kiyès ke nou an afè paske gen anpil mayengo kap vole jodi a nou pa konnen kiyès ki mal a kiyès ki femèl e afranchi alo ou ka pale kounye ou ka pale kounye a wi. anndan Matisan, pami yo li menm, li te avèk yon boutèy wiski nan men l, epi yo te fè nou antre, men, pou, e, machin sa a ke yo te fè nou antre a, mesye sa a li menm se yon chofè, chofè sa a rele Didas, li te gen pasaj nan geto a. Men, pa kont, yo te fè nou fè senkèdtan, yo te anndan an, epi yo te menm ban m yon boutèy alkòl. Kot map di non wè lè nap kreye inosan nap di bon entèl se inosan entèl pa inosan epi nou pa konn sa moun nan fè sa ka rive pi devan nou menm nou pral prensipal viktim ou konprann epi tip sa li menm li te nòmalman li menm se avèk yon lòt ki te rele ti nanm san nanm san nanm padon e li te menm prezante m li di m pat bezwen m pa bezwen pè pa gen anyen kap rive mwen ou konprann E nan le moman souden gen yon kolèg mwen ki rele m pou yon kamyon diri l ki rantre e anndan Matisan ankò e m oblije fèmen telefòn mwen paske yo te fèk pran kamyon diri a pou li tou. Ou konprann? M oblije fèmen telefòn mwen m pa reponn. Epi li menm li te montre m prezante m zam polisye a tou ke l te tire a, li di m pa bezwen pè men si m vle l mèt kenbe l nan men m. Men etan done ke yo te yon pakèt moun arme tou. Ou konprann? M oblije m di non m pa sèvi ak zam mwen menm e se. Se Bondye mwen sèvi ou konprann gen moun kem e tou bal konn sou li paske li di mwa ke li pa pèse paske lè polisye a te moute e mwen t nan machin nan li menm lè yo moute yo pat janm e moute avèk yon agiman ke pou yo ta tire polisye a ou konprann e jounen jodi a sam mwen sam pral akize ankò mwen pral akize kamyon transpò ou yo Se konsa e de moun kap travay anndan kamyon transpò yo, ou konprann, ki ki gen lyezon avèk bandi. Se sa. Yo di konsa ke yo moute anndan an, yo e se zam polisye a yo al pran. Ke yo just di, bonswa, èske pa gon moun ak gon bagay pou l remèt li. Ou konprann? Otomatikman polisye a li menm li pè de sa, polisye a nik rale zam li, li koko li tire l. Men, petèt polisye a gendwa te mal tire tou, polisye a pa pran li, epi yo menm yo tiye l. E yo di w sa, yo di w konsa ke se sa k fè yo fè l desann machin nan epi yo mitraye l. Ou konprann? E se yo menm ki otè asasina a. M fè prèske senk tèt tan, n ap tande m? M fè prèske senk tèt tan m ap pale avèk fijitif sa a nou wè yo arete a. E lè m te rive hier Martissant, m di Martissant pardon, lè m te rive hier Cavaillon, pandan m ap vire sou sou pon Cavaillon an, ou konprann, pou m fè yon moto vire, premye moun mwen wè se li menm. Menm kote a tou, m etone de li menm. Ou konprann? Etan done ke l ta pral pale avè m, m te bezwen konn si se li menm m ta pral, m revide m vin pran ankèt e un peu montrel ke se li menm ba la kolad pou di non ou di fòm gade poum wè si se li menm dirèkteman ki te anndan matisan avèk mwen an e konprann ki te ki te kidnape tout machin nan poul te rantre anndan avèk nou an epi vrèman vre m gadel a 5 repriz m pa ret kotel m gadel 5 fwa m wè se li menm otomatikman m te rele otorite konsène yo ou konprann poum te bagay li fòm ye tou e rezo sa se pa yon ti rezo piti ke li ye. Se yon rezo k ap gwosi, ki pou rantre, ki byen plen li, paske depi yon senkèd tan yo ap pale devan m, ou konprann? Menm chofè a yo menm yo bay pasaj nan geto a. Chofè sa li menm se yon chofè nòmalman yo sipoze ta swiv li paske chofè sa prensipalman li gen pou l rantre avèk kèlke zam isit pou nèg yo ka fè kan isit. Ou konprann? Egal pou moto, egal grav kominote Kayèn nan, e pral tèlman sezi de bagay sa ou konprann se yon bagay ki pral fè yon gwo fristasyon isit imajine w pou wè moun nan gen plan èske w konprann pandan yo fin fè plan an isi yo gen egzekisyon yo pou yo fè e menm tip ki nan men nou an tou e ki nan men lapolis la e sou afè jistis li tip sa li menm li te gen yo gen yon yo gen yon moun yon chofè moto ke yo te pran kavae yo te koupe tèt li yo te boule l Te gen yon jèn demwazèl nan machin nan tou. Demwazèl la se kouzin yo. E sa k fè ke m vin gen plis pasaj. E demwazèl la e transpòte nou t ap transpòte li tou. Demwazèl la se kouzin yo. Lè yo rele Kavayon menm yo di ke yo kidnape demwazèl la. Tande m? Li se yon moun ke lajistis ta dwe kenbe. Bon, e lè nou te voye imaj yo bay viktim lan, li te di n ti Bla Bla pa ladan. Ok? Se sa k fè ke nou te oblije relache l. Men, jan de mwa fourissaj, donk moun ka sou mache ap mache ak vòlè vòlòy. Donk, sou map mache ak asasen se asasoy. Donk, si yon nèg enplike fonsyèman konsa, travay ou. Politik. Dwa a pa gen anyen de politik ladan l. N ap fè travay pa nou. Paske si nou t ap fè politik, nou pa t ap al nan geto, al arete moun, al kouri dèyè bandi. Si nou t ap fè politik, jodi a nou t ap lage anpil moun nan prizon. Men nou pa nan fè politik, n ap fè travay pa n nan jan lalwa mande. Donk lè n pa al nan lari an pou n trake bandi, yo mande nou di kote n ye. Poukisa n pa met pye nan ate? Lè nou met pye n atè. Gen bandi kaliko. Gen bandi kaliko. Paske gen yon rezo k ap travay nan vil la. Yo menm yo pa gen pwoblèm ant yo. Answit, moun k ap fè pòs, k ap di komisè Rismond ap touye yo, ap asasinen yo, bon, m panse ke si se azil politik nou bezwen, komisè Rismond p ap ban n, p ap fasilite nou azil politik. Paske m pa pral met manda dèyè pyès nèg k ap pale nan radyo, lajounen kou lannuit, Yap atake m ou byen kata kounye a la kap atake polisye kata kounye a la yo sèlman non sèlman yo atake m yap atake polisye ki detache avè m yo yon fason aske pou yo kapab demotive yo pou travay la pa fèt e se de kote mal kalkile a paske peyi a bezwen moun serye ladan l pou fè travay la pou ke lòd reta la baz jodi a ayiti ap desann non avyon men gen moun tou ki ap panse pou peyi a soti kote li ye. Se je nou wè nan jou sa yo e kesyon brakaj la li vin kouran an fèt e popilasyon an kap tande w la kisa w kapab di? Bon sa map di yo m kwè ke map di popilasyon an li ta toujou rete an prezans. Paske yè depi yè mwen mete maten e pou m voye siyal la ta klè bay tout nèg kap fè dezòd yo ke rekreyasyon an fini. Rekreyasyon an fini donk mwen menm m pa gen dòmi nan je m pa gen repo. Pou ke mwen trake nèg la kelkeswa kote li ye a. Bandi a. Donk map fè travay la. Donk se politik penal gouvèneman an pou n trake bandi yo, pou n konbat le gran banditisme dans la région du Sud. Ou konprann? Se se youn nan politik penal gouvèneman an e minis lan klèman di fò nou trake yo. Donk nou menm nap met pye n atè, donk ansanm ak lapolis ki se oksilyè de lajistis, kap epole lajistis, kap travay o kote de lajistis pou ke nou trake bandi yo. Kelkeswa kote ou ye. la polis la jistis ap rive sou ou paske nou fòk peyi a genyen la pè donk mwen garanti tout moun kap koute mwen ki nan vil okay oubyen ki de lòt kote vil okay se youn nan vil mta di gen sekirite gen ti sekirite ladanl nou pap pèdi moun donk nou te fon tan de poz poun te gade men nou retounen. Nou retounen e nou mande tout moun yo pou yo reprann konfyans paske rekreyasyon fini pou tout nèg k ap fè dezòd, nèg k ap fè bren, brakaj, sou, ki te fè brakaj sou kanbis yo. Nou sou pis yo. Nou sou pis yo. Pa twò lwen, n ap prezante nou ba nan laprès paske lè tan ke moun sa yo sispann. ap pran responsablite l pou l akonpaye yon timoun. Donk, si misye pa t nan manifestasyon, li tonbe, e nou pa konn kòman l tonbe, donk, li gen yon timoun, nou pa bezwen al pwodui dè delenkan ankò nan peyi a de twop, donk, nou mande Leta li menm, n ap fè swivi pou Leta li menm ankadre timoun nan jiskaske li menm li rive nan laj la matirite. Fè jè nou konnen te gen divès manda tou ki te lanse nan kad de ensidan ki te rive nan ayewopò a, kòman sa ye pou kounya? Bon, m te wè nou menm pakè a te envite kèk mesye, eske nou, pa la swit nou te pral wè gen jou w te bay la, mesye yo pat parèt oubyen eske se manda ki te anile, jan moun yo di l nan lari a, ou antre manda? Men ki prensipal rezon ki lakoz ou rantre manda sa yo? E bon, genyen fòk di w byen nou menm nou toujou ap gade konjonkti la. Paske n ap evalye sitiyasyon an yon tan dabo. Paske gen anpil machann dezagreman k ap pwofite de yon sitiyasyon pou fè dezòd. Paske fòk di w byen, gen moun, gen anpil moun se bandi yo ye, kòm di w gen bandi kakavat. Men nou wè w lan lari ki sa k pase? Mande komisè a sa k pase? Non bay non a bon. Non pa m se Senpyè Rikado. Senpyè Rikado. Senpyè M. Rikado non pa m alyas Ti Plada. Ok nou wè foto ap sikile dan zan premye tan kòm kwa w ta ou ta touye polisye kounya ou lan lari. Ah e sa yo fè Ayiti monchè. Kòm ou konprann mwen menm depi m lè m leve m gen 4 pitit kote w wè m pa vin al la m fè l. Depi lè m pa p travay premye travay mwen e izin glas sa. Map travay pandan mwen sot nan gon kous kap fèt ae mte gen glas mpat gentan ale kotel tap soti maslin kotel tap soti a epi lèl pase la mkape mpran kous mwen mal kavayon mta yon sandal nan pyem mwèl pa fè stil anyen kavayon map abite mwen menm mwèl pa fè byen pou ma sandal la nan pyem mantre lakay mwen mtchwete sandal la mdi madanm mwen map vini madanm mwen di ou pral okay ankò mdi wi mpral cheri men alèm ale lèm rive sou boulva bò Lekòl la, Michel Lazare. Gen gen gen gen kouche, m kouche. M pa konnen m an Ayo, gade rad mwen pou wè. On sitwayen m ye. Depi dat m konnen m ap bay moun sèvis nan vil la lè m kouche. Apre lè m kouche, lè m rive nan komisarya a, m mande komisè a pou ki sa m la. Lè komisè a di o, e ba ou touye polisye m tonbe ri. M di a, o m touye kòman m pa konn. Filyen Moris, m touye ki te mouri nan transpò chik. O se mwen tiye l. M di menm lè nèg la pale de transpò chik. Maya madanm mwen kot madanm mwen non men. Men sak pase menm sak pase ti blad ap fè misye ta enplikew lonje dwèt sou ou kòm. Bon se apre sou apre m wè misye 2 fwa lan vim m wè komisè a 2 fwa lan vim bon lèl vin vire la li vire devan la kote mwen kanpe a la avèk pandan l arete m nan. Ou frekan Li poko fè 1 an deyò. Pase mwen menm, wè mwen menm te ka fèl tou. Pase m gen pi gran pitit ke misye. Misye ka gon apèn de 22, 23 zan. Mwen menm gen pitit ki gen 30 an ane a. Pase papa misye avèk avèm, nou leve menm, menm, nou leve, nou leve nan menm zòn. Misye poko, misye poko fè menm 1 an deyò. Pou m ta di si yon nèg gen 1 an deyò e zafè pa l la regle. Depi, kèlkeswa sa misye bezwen la e isi a l fè l. Sa vle di wè komisè a m pa di l pa p travay non men djòb sa l ap fè a li pa bon. Li pa bon, li pa bon. Li pa bon. Manmèl m menm, a yon timoun li ye, timoun sa, wè timoun, wè moun chapantye, wè nèg chapantye, wè jwè n ap fè l la, nou chante, nou desann, se la nou fè. Li gon bib nan menl. Li gen la kòm bousòl li. Menm tou wè sal fè a. Denigrement sal fè kont jezi jèn sa yo. Si se te yon fanmi tel la m kwè l tap di la papa yo kounye a jistis pou moun ki fè sa. Alò menm ou kondane le fèt ke y arete misye san. San tande tande. Pa gen pwoblèm se ka arete l. Yo ki tou pou arete nenpòt moun. Men pibliye imaj li konsa la san w pa menm jije l la.